Gen anpil moun ki ta renmen konnen kisa ki te pase ant Baky ansanm avèk Wendy. An nou di l ansanm avèk Team Koudeta, kisa ki pase ki divize Team Koudeta. N ap raple w ke Team Koudeta se pa yon team ke nèg yo te chita yo te planifye ke yo ta pral kreye, men se pa rapò ke nèg yo te toujou konn travay ansanm e yo te arive kreye Team Koudeta. Team Koudeta sa kreye se pa rapò avèk bif yo te genyen ansanm avèk Roody Roodboy. Yo te chwazi Bfoody Roodboy nan yon mizik ki te rele Koudeta lè Rutshelle te fèk separe ansanm avèk Roody Roodboy. Ebyen yo pa t fè mizik la dirèkteman, yo te se te a Roody Roodboy yo t ap pale, men lè w ap gade pozisyon mizik la ou te wè vrèman se ak Roody Roodboy yo t ap pale. Men Roody Roodboy pa t pran tan pou l te al kreye timpa l li menm ansanm avèk Master Brain, avèk PJ. PJ nou konnen ki te deja nan bif avèk Baky epi l vin pran PJ kòm yon ranfò pou l te ka konbat Baky ansanm avèk Wendy. Ebyen team sa a te kreye e pa rapò nou konnen ke Wendy pa yon nèg ki tèlman sou vyolans, sou bif, ki toujou pasifik, Wendy pa t kontinye fè mizik pou l te kontinye bif la. Men Baky li menm te tou pwofite de bif sa a pou l te fè wè l, pou l te pwouve kiyès li ye. Touswit apre, Baky te sòti yon mizik ki se Doub Blan pou kont li pou l te ka kontinye bif la. Men yo te toujou kenbe non an ki se Team Koudeta, yo te tou rele team nan Team Koudeta. Sa k vin pase ansanm avèk Baky avèk Wendyy ki fè moun sa yo vin divize, ki fè team sa a kraze. Konnen se sa a nou tout ta renmen konnen. Ebyen avan n kontinye avèk videyo a pran ti chèz ba w epi pa bliye like videyo a kite yon kòmantè paske se sèl fason sa a ou ka ankouraje nou pou nou fè plis videyo pou ou. Ebyen sa k te kòmanse mete ti divizyon anndan team sa a se paske lè Wendy kòmanse antre nan relasyon ansanm avèk Shishi e nèg fèk ap damou yo wè jan Wendy vin ap damou avèk Shishi nèg yo se pa sa yo te espere pou Wendy. Nèg yo kòmanse ap bay Wendyy konsèy kòmsi fanm nan pa sanble l oubyen ke fanm nan pap ret li pap fanm nan pap pap pap ret avè l oubyen fanm nan gen fanm nan pa pap ret serye avè l e Wendyy a lepòk Wendyy se damou l ap dan damou Wendyy pat vrèman tande konsèy nèg yo Wendyy vin pa vrèman vle fokis sou nèg yo ou konnen lè w gon zanmi epi w gon moun ou konn ou konn tèt ou konn ki ki relasyon w ap mennen epi moun nan ap eseye twouble w l ap eseye di w konsa ke moun moun ou chwazi a pa bon oubyen wout w ap fè a pa bon Ou santi ke moun sa, moun sa pa renmen w. E Wendy te kòmanse gen ti diskisyon a nèg yo, se pa rapò avèk bagay sa. Nèg yo te kòmanse ap trip sou li, de fanm nan. Men ou konnen ke lè yon gwoup zanmi chita, lè yo toujou ap chita ansanm, yo t ap toujou renmen ke pou youn nan zanmi yo pa kòmsi al fè yon relasyon, pou l pran tan l, pou l pran tan l pou l ka toujou gen tan pou yo bay blag ansanm. Men Wendy, li te vin preyokipe pa relasyon li menm ansanm avèk Chichi. Ebyen, lè Wendy vin malad, koz yo wè Wendy demake sou team nan, moun ap eseye poze tèt yo kesyon sak pase? E moun yo tou pwofite fè rimè mache ke fè konnen ke se moun sa yo kap manje l. E gen moun menm ki te menm kòmanse di Wendy ke se nèg sa yo kap manje l koz li pa alèz avè yo ankò, mesye yo kap fè bagay dèyè l. Sa te vin kòmanse kreye ti pale anpil. Anpil moun vin ap di se nèg yo kap manje l, se menm nèg team koudeta yo kap fè l mal. Ebyen, daprè yon enfomasyon nou jwenn ke lè Wendy te malad byen mal la se menm Troubleboy ki te rele fanmi Wendy, ki te rele manadjè Wendy pou fè konnen ke Wendy pa twò bon Ayiti pou yo fon jan pou yo vin dèyè Wendy. Sèke, sa a pa tèlman gen rapò ansanm avèk nèg yo. Ebyen, sa ki ta pral met kawo nan team sa, sa ki ta pral kraze team sa nèt, se pa rapò avèk mizik, Magic Touch te fè a, li te fè yon mizik an kolaborasyon avèk Steve Jay Brown ki te titre Sa Misye Gen La. Ebyen mizik sa a se li k pral mete, se li k pral mete gaz nan dife a, se li k pral kraze sa nèt. Mizik sa a te tèlman, te tèlman vin dirèk, menm Woodzy Woodboy te arive reyaji parapò avèk mizik sa a. Woodzy Woodboy te fè konnen ke. Si nou te byen, nou te zanmi, nou pa sipoze ap pran plezi nan malè lòt moun. Ni tou, menm si nou pa t zanmi, se yon atis parèy nou, nou pa sipoze ap pran plezi nan malè l. E n ap konn, n ap, n ap aprann ou ke se menm bagay sa a ki te mete nèg yo nan bif ansanm avèk Roody Roodboy. N ap wè, se sa k te kreye tim nan tou, se pa rapò avèk mizik koudeta yo te fè kont Roody Roodboy la. Sa vle di, menm istwa ki te kreye tim nan, se menm istwa sa a ki kraze tim nan. Se yon istwa fanm ki te kreye tim nan, menm istwa fanm nan kraze tim nan ankò. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa de kòmansman jiska la fen, map di w pa bliye kite yon like, kite yon kòmantè pou di sa w panse de video a.